Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon men jis avan fò n di ke genyen yon skoop ki apèn tonbe Claudy Gassant sanble touye tèt li nan Repiblik Dominikèn. Est-ce que vous connaissez Claudy Gassant? Claudy Gassant, ansyen komisè gouvèneman sou René Préval. Se te yon komisè, depi ou tande Claudy Gassant yon kote, ebyen, atansyon, jete w! Se menm jan avèk Zokiki. Ben écoutez, yon komisè egzanplè, epi apre ki te vin nan ULCC, je kwa, ebyen, Claudy Gassant pa nan djòb leta ankò, Claudy Gassant ap viv nan Santo Domingo. Dènye nouvèl ki fèk tonbe la sèke Claudy Gassant mouri nan Santo Domingo. Li teste pozitif Covid 19. Claudy Gassant deklare ak madanm ni li santi li depresif. Se kòmsi yon moun ki pa gen kontwòl tèt li, On sòt de vètij, donk li pa santi l byen ditou. Epi, gen yon kriz ki akonpanye ak maladi sila a. Klodi Gasan pran yon kouto, li tranche gòj li lakay li nan Arroyo Hondo, kote l ap viv nan dènye tan sa yo. Madanm ni panike, kouri rele sekou. Malerezman, anbilans lan vini two ta. E paske fòk nou di ke te gen ijans pou te kapab vini pote li sekou. Pote premye swen ka li nesesite, men mesye yo rive twò ta. Ansyen komisè gouvènman tou pwisan jij enstriksyon sou gouvènman Rene Preval pèdi lavi l. Enfòmasyon premyè men ki konfime pa bò kote madanm ni Sara Gasan. On va pas rester là! Menm si Sara Gasan rele anmwe, Klodi Gasan pran kouto li fouye anba kou l, li touye tèt li. Men ekoute, Sara Gasan, w ap rete sou plas pou kapab reponn kestyon. Paske gen yon maksimòm kestyon pou kapab reponn. Kès ki se pase finalman a Klodi Gasan? Si se li menm ki koze ak sa a, si se swiside li swiside tèt li, kès ki se pase ojist? An jenòm? Klodi Gasan pa fouti di m li ko nan 60 lane. Hein? Klodi Gasan kab petèt nan 53, 54 lane konsa. E m mete l wo, aparaman. Èske l panse ke l pral mouri? Pa gen espwa pou li ankò? Èske Claudy Gassant pèdi yon pati nan lespri l nan moman ke l ta pral komèt krim sa a sou pwòp tèt li? Paske, se la grande question qu'on peut se poser, èske eta mantal li te wi ou non altere nan moman li t ap pase a lak la? Bon, de tout manyè, epi gen yon lòt kesyon n kapab poze, èske sè de la nostalgie ou un pe humilien, malade Et connaissant l'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince... Un one man show... Et puis je ne j'en dis à l'art... Ou empilé en côté... Ou devenu en personnalité kazanière... Parce que ou malade... Pagemoun... Non t'as capable de dire... C'est pas Pagemoun qui peut prendre sur... Mais les gens qui se tournaient autour... Mais en certaine époque... On ne les voit plus... Claudy Gason pati. Men nan ki sikonstans m ta kapab di nou pèdi yon ansyen komisè gouvènman, yon ansyen komisè a chak fwa l te mete pye l yon kote ebyen m ta kapab di anpil pwoblèm, tèt nèg cho, nèg pa konn kisa pou yo fè. Brèf, demen n ap vini pou n kapab pote plis eksplikasyon paske nou pral chache genyen plis detay parapò ak lanmò Claudy Gason. Aujourd'hui la situation n'était pas bonne au niveau de Martissant. Nèg lame yo sanse mete pye yo atè a. Nèg yo mete pye yo atè a e bagay la te vrèman konplike. Anpil kout bal t ap pete men sanble ke nan afwontman sila a ta sanble se nèg. Vilaj, ansanm avèk nèg lame yo ki tap pete bal. Men kòman batay la ye pou Gran Ravin. Pa egzanp, bon petèt nou kapab monte demen pou n fè yon emisyon paske bagay la parèt trè konplike pou Krisla. Poukisa l konplike? Lè Krisla ap batay avèk nèg yo anlè, ebyen nèg vilaj yo pote bouye anba. Ou konprann? Lè li desann anba pou l batay a nèg vilaj, Nèg anlè, pote boure nan anlè. Kounya la kisa k fèt? Krisla oblije rete anlè a ap batay a nèg yo, epi lè gon atak ki fèt sou anba, li voye de twa nèg la al jere anba. Sa vle di ke fòs ki pou anlè a k ta pou atake a, li minim. E sa k pou anba a k ta pou atake a, li minim tou. E yo pa janm kite total Mesye sa yo, sa vle di yon kantite tout nèg yo desann, yo pa janm kite yo vrèman vre. Sa vle di, lè tout gwoup sa desann pou yo vin afwonte vilaj, 1 1 anlè atake. Donk, oblije gen yon gwoup ki pou moute. Sa vle di, kantite a, li pa pwopòsyonèl ak kantite sòlda ki yo menm sou tèren an, sòlda rival, pou vin pete kout bal. Bon brèf! Kòman sitiyasyon an te ye nan aprèmidi? Paske bagay la te vrèman difisil e gen enfòmasyon ki fè nou konnen ke ta gen yon sòlda ki tonbe. Nou pral chache konfime demen pou nou kapab pote enfòmasyon, plis enfòmasyon ba ou sou dosye sila. Men ekoute, si w te nan zòn nan, aparaman, ou tap gen chans tande bri sa yo. Nèg la mete pye yo atè. Nèg la mete yo anba la? Wi. Pa fou, pa fou! Nèg la nan zòn nan. Lame ak papa, lame, lame a. Lontan m sonje mwen menm m al lekòl. M vini. Inifòm mwen gen yon ti mak sal sou li. Baton wi. Jounen jodi a la elèv la sòt konpoze frè m nan li di w li pa pase, li joure manman leta si l pa pase l pral Sendomeng. Yo fè pisin. Yo fè tout bagay. Ala pwoblèm. Gen yon moun ki di m li wè yon demwazèl Channmas ki fin konpoze, li retire rad sou li, li rete a kilòt avèk soutyen. Bon, li fini avèk lekòl la. Sa di nou kisa? Sosyete a fini nèt. Ann fon ti gade non paske gade pa boule je. Antouka merci beaucoup la famille donc nou menm nou prale chache plis enfòmasyon yon maksimòm ankèt se poze sèten kesyon ki antoure sa nou ta kapab rele suisid Claudy Gassant an si wi paske lè yon bagay konsa rive.